Jèn gason ki yo menm mouri sou plas. Gen anpil lòt moun ki grav e yo blese gravman. Donk fòk nou di ke ensekirite a li ap frape nan tout kote nan peyi Dayiti. Se tris a de regarder les images. On a 2 foto ki nou son parvenu. Fòk nou di ke waw. Map gade 2 jèn sa yo ki atè a sou foto a la se vrèman triste a regarder men antouka fòn di ke se Ayiti se lapokalips an plen midi paske se sa kap pase nan peyi Dayiti pou kwè la. Gen yon sitiyasyon kote ke centre Carl Levesque vle atire atansyon otorite yo sou sitiyasyon sila ki li menm ap pase nan fontyè ayisyano-dominikèn. Ki sa li ye? Gen anpil dominiken ki yo menm pran plezi yo, tande byen wi, y ap echanje zam a fe kont danre alimantè se nan zòn Fonvèrèt, se sa direktè Centre Carl Levesque qui même qui s'est gardi Maisonneuve qu'on est pendant qu'il soulignait que que pratique la a li de plus en plus dans niveau ville frontalière si là Donc, écoutez, les autorités haïtiennes, si on peut faire quelque chose, ben c'est évident parce que situation ça difficile. Nous sommes longtemps, Dominique et est qu'on entraîne en pratique ça, surtout dans le département du centre, Kote ke, si w bay yon dominiken yon 9 milimètre, ebyen l ap ba w yon moto Yamaha DT. Moto sa yo m prèske pa wè yo ap woule ankò men jounen jodi a la a, se yon lòt pratik. Ok! Bon brèf, lapolis nan bon repo jwenn èd ak bakòp udmo, yo entèpele jounen mèkredi an 6 endividi nan katye Rosember 2. Alò, endividi sa yo, yo repwoche yo le fèt ke yo ta enplike, men mwa je di enplikasyon prezime paske yo poko jije yo pou konnen si yo koupab. Men gen anpil enfraksyon ki tonbe kont moun sa yo. Alò, sè jèn la ki yo menm jwenn arestasyon yo, il saji byen de Jeffny Laguerre, 20 ans, Fredlin Jean Baptiste, 24 ans, Clarens Moreau, 18 ans, Jean Yves Destiné, 28 ans, Bellevue Jean Ronald, 36 euh, ans, Peter Cangé, 22 ans. Donk, fò n di ke moun sa yo genyen euh, anpil denonsyasyon ki fèt kont yo, E poutèt yo ta fè pati yon gang ki ap opere nan zòn ki dirije pa Patrick ainsi connu daprè sa nou kapab li sou kont Twitter lapolis e sou paj Facebook li tou. Écoutez bien, pour les images, pas la peine de les voir paske le fait ke yo arete yon moun Si yo pa pran ni an flagran deli ou pa ka fè foto l. E, alò m pa ka di w ou pa ka fè foto l non, men w pa ka pibliye foto l. Paske, ekoute byen, sèjan la ki yo menm jwenn arestasyon yo kapab gen yon grenn nan yo ki inosan. Si par chans gen yon grenn ki inosan epi on a pibliye la foto, tout moun okouran, moun sa a, èske l gen yon bagay ki kapab lave imaj li? Bon brèf, Se pa prekosyon ki fè ke nou menm nou pa mete foto moun yo arete. Si se yon kriminèl notwa, yon moun ki ap bay la repiblik pwoblèm, ki jwenn arestasyon li, ben ekoute, on fè pa dekonomi pou sa, nap oblije poste foto a. Men si se des endividi ki yo menm, gran piblik lan poko konnen yo, ben pa lapèn paske se aprè la jistis fin jije yo, detèmine kilpabilite yo, nou menm nou kapab poste foto sa yo. Bon! E fò m di nou byen ke genyen Jean Dany Duval, nou te raple nou de videyo sila, le militan ki reklame jistis an favè de Monferrier Dorval. Nan kad odisyon Martine Moïse, Sete donk le 6 oktòbre dènye, ebyen, te genyen enfòmasyon ki tap sikile sou sitwayen sila. Yon malere, yo itilize pou kapab al fè manifestasyon, pou fè tande vwa sila yo ki pi oprime. Lè sitwayen sa te fin denonse sa kap pase nan sistèm jidisyè ayisyen an, pandan li dman de justice pou mon ferye loval, et réclamait en même temps l'arrestation de Martin Moïse qui a été auditionné en date du 6 octobre 2021 au parquet de Port-au-Prince. Les proches de Jovenel Moïse l'ont tabassé. Monsieur manqué Alors, tout le monde pensait que c'était le point final, ben, qu'est-ce close? Non se pa fini paske misye sanble pral pran vrè lanmò a a son retou che lui. Enfòmasyon t ap sikile kòm kwa yo ta boule sitwayen sa ki se Jeandany Duval vif. Mwen te fè yon emisyon, mwen te poze yon ansanm de kesyon pou konnen eske sitwayen sa yo boule l vre. Mwen te mete kesyon sa o kondisyonèl. Pandan ke mwen te pwomèt nou, mwen ta pral chache detay. Men gon bagay m pa ka konprann, paske m te mande sitwayen Jeandany Duval pou l te pale. Misye pa janm pale, sinon petèt zonbi li ki nan simityè. Ebyen jounen jodi a la a, pou moun li t ap batay yo, moun ki konn ba yo 50 goud pou y al pran lari an, André Michel, il a parlé, pou denonse, m ta kapab di asasina ki fèt sou Premye bagay, premye bagay, sektè demokratik e popilè a kondane gwo zak ki fèt sou Jean Dany Duval. Jean Dany Duval se yon militan sektè demokratik e popilè. Se li menm ki te nan pakè Pòtoprens ki t ap mande jistis pou batonye Dorval lè Martine Moïse t al reponn Swadizan kesyon jij Garry Orélien nan kad asasina Jovenel Moïse. E 2 jou apre yo fin bat Jeandany Duval pakè Pòtoprens, ebyen enfòmasyon madanm ni avèk pitit li, fanmi l fè nou genyen, se ke yo desann lakay li, Li te abite Waf Jeremi, yo mete dife sou li. Jean Dany Duval, militan sa a, nou te wè yo t ap maspinen nan pakè Pòtoprens lan, yo mete dife sou li. Sou lòd Martine Moïse, yo mete dife sou li. Yo mete dife sou li sou lòd Martine Moïse. Yo mete dife sou li sou lòd phtk. E se sa k fè sektè demokratik e popilè ap akonpaye fanmi an nan jou k ap vini la kote nou pral depoze plent kont Martine Moïse e nou pral mande lajistis pou yo disoud phtk, pou yo kraze phtk, paske phtk se t'youn òganizasyon kriminèl. Nan tout peyi ki gen demokrasi, on pati tan politik tan kou phtk ki fè tout masak sa yo nan peyi a, lajistis disoud li. Sètadi sa pa gen dwa egziste nan figi moun ankò kòm pati politik. Le Secteur Démocratique et Populaire pral akonpaye fanmi an, pote plent kont Martine Moïse e mande pou yo disoud phtk kòm òganizasyon kriminèl. Écoutez la famille donc si w wè vwa a un peu apolonienne se paske mwen anrime men m ta kapab di pou analiz nou rive nan yon moman kote ke fòk tout moun aksepte tande lòt si m pat konn aksepte tande kritik aksepte pou moun joure m m panse ke Brother. Demokrasi a li egziste pou bandi an tou paske dèfwa si nèg yo pale nan telefòn pou di ke kilè n ap goumen, kilè batay la pral fèt. Enben m panse ke la y a une certaine démocratisation du banditisme. Donk sa vle di yo aksepte pou tande lòt la menm si nou pral batay. Ebyen jounen jodi a la m panse ke aprè rafle baton misye te pran an, bon tout bagay te dwe fini la men podyab ebyen misye pèdi lavi l nan sikonstans sila. Men se grav. Nan peyi dayiti il faut faire silence lè w anvi pale antre nan chanm ou zipe bouch ou pa fè twòp kòmantè pa fouye bouch ou nan twò gwo dosye lè w ap mache nan lari a lè yon moun pile w se ou k pou di l padon epi sa se la formule